Madam, mesye, bonswa. Nan moman n ap pale a la, nou egzakteman anndan Kwabosal nan kad yon nouvo repòtaj. E fòk nou di, jodi a se 24 desanm. Nou konnen ki sa 24 desanm reprezante pou pèp ayisyen. Depi w tande 24 desanm nan peyi Dayiti, tout moun nèt mobilize. Machann, travayè, polisye, kèlkeswa nan kouch sosyal moun nan ye nan peyi Dayiti. Depi ou tande 24 desanm, ebyen madam mesye tout moun nèt sou mouvman. Men la a nou anndan mache Kwabosal, n ap fè yon repòtaj avèk ti machann yo, nou pral pale avèk ti machann yo, nou pral gen yon ide kòman 24 desanm nan ye pou yo. Paske nou konnen nan moman an, ensekirite ap fè raj. Pwoblèm bandi de tanzantan, nèg yo pa janm pa sispann tire gwo kout bal, moun pa ka travèse, machann yo genyen machandiz yo nan men yo, genyen k ap gate, yo di yo pa jwenn moun pou vin achte nan men yo. Mwen gen yon madam ansanm avè m, madam bonswa, kijan w ye? Trè byen. Madam, Kòman w ap viv? Ki sa w fè ou menm pou viv? Ki komès mwen fè pou viv? Ki sa w vann? Mwen vann zonyon, piman dous. Men èske ou jwenn moun vin achte nan men ou? Lari a pa gen moun, lari a blanch. Pa gen moun ki vin achte. Ou wè depi maten m la, yon lo m pa vann nan men m depi maten. Ou pa vann anyen depi maten? Nan, depi maten m pa vann. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou otorite konsène yo, se ki sa l t ap ye? Men nou panse si otorite yo ta pran responsablite yo, fè peyi a vivab, nou panse moun te ka pran lari, te ka vann. Dakò mèsi bokou. Madam wap fè yon ti pale ansanm avè nou? Madam nan pap pale. Men madam mesye men kijan bagay yo ye la. Brother wap fè yon ti pale avèm? Brother sa kap fèt menn? Ou andan mache a la? W ap vann bòlèt. Kidonk, ou menm, kòman w ap viv sitiyasyon sa brother? Ah lidè politik sanwont yo kraze peyi a, yo pran peyi a yo fè politik avèl, peyi a paka mache moun paka viv. Si w gen yon mesaj ou tap voye pou otorite konsène yo se kisa l tap ye? Pou nèg yo libere peyi a, paske se nèg yo ki met peyi a an otaj. Yon pakèt kolon blan ki met peyi a an otaj. M ta renmen pou nèg yo libere peyi a. Men ou menm m wè wap vann bòlèt, èske nan sa wap fè a la ou jwenn ase mwayen pou w jere fanmi w? Non, sa vle di, ojoulejo ou pran lari, ou al chache yon pe kotidyen pou pa mouri, men se pa yon aktivite k gen. Dakò brother. Medam misye Mwen toujou anndan mache kwabosal Kidonk nan kad yon nouvo repòtaj Sa nou kapab gade la yo sa se piman dous Madam e mesye nou kapab gade imaj sa yo la, madam sa li menm li genyen piman dous. Kidonk nou konnen piman dous li menm li gen anpil fer ladan. Men malerezman, gen anpil moun nan peyi sa ki malad, yo pa jwenn, yo pa gen ase de fer. Men, fòk nou di la, anndan Kwabosal chaje piman dous, men sepandan ti machann yo ap plenyen yo pa jwenn moun pou vin achte nan men yo. Madam, bonjou, ki jan w ye? Bonjou, nou anfòm, nou pa vle mal, nou ka sa, Dye ka blite. Men, kòman w. fè pou viv jan bagay sa yo ye nan moman an la. Bagay yo difisil pou nou anpil men ou konnen nou abitye nan lari a menm lè nou soti nou pap fè nou pa konn kilè Bondye ap met nan men nou nou toujou vin vann byen ke nou konn achte chay la li gate nan men nou pa rapò jan peyi a ye moun yo pè soti yo pè vin achte epi tou konn pase mizè pou jwenn ti chay la epi annapre ou pèdi kòb la plis ke a moun ki pou fè ou vin vann yo. Mwen menm mwen rete la plèn. Lè pou m vini le maten, li anpil jan difisil pou mwen. M pa ka jwenn machin Prisca ou konnen, e depi a twazè pou m ta rive la, twazè, katrè, ou pap jwenn machin. E pou jan lari a ye, ou pap jwenn machin. Nou oblije dòmi la. Nou fè semèn nou la, nou monte lakay nou chak samdi. Chak samdi w al lakay ou? Chak samdi apremidi. Men, Piman dous sa yo ki kote ou achte yo pou vin vann? Mwen achte yo pafwa moun yo ki vin sot latibonit avèm yo achte ba mwen pou mwen vann. Si w gen yon mesaj ou t ap voye bay nèg k ap fè politik nan peyi sa, nèg ki di yo se lidè politik, nèg ki toujou di yo. 5 a 0, nèg ki toujou di se yo menm ki chèf, nèg ki toujou ap pran yon seri de desizyon nan non pèp, e menm dirijan nou yo, se ki sa l t ap ye? Mon chè, moun ki di yo se dirijan, yo toujou ap fè mesaj pase pou nou epi nou pa janm jwenn anyen vre. M ta mande pou yo ta pran responsablite yo anvè pèp la, paske nou vrèman p ap viv nan yon sitiyasyon ki bon. Madam mesye men kijan bagay yo ye nan kwa bosal jodi 24 desanm 2021 an e fòk nou di bagay yo konplike mizè pwoblèm traka kalamite Ebyen machann sa yo menm yo wè tout koulè de mizè.